Nou de, e, tankou nou menm, nou de ko gen zam pou nou te bay lapolis yo pou ti konn. Bon, che mesye te, te touye mwa diòzi. Men l touye diòzi, l touye bouyon. Bon m te devan nan ble tap, tap mande pou mwen. Li te bwake zam ni epi, menm la toujou. Che mesye m pa dou sa. Toutan m boko touye nenpòt 40 moun pou ou, nan nèg ou yo, e pa inosan nou. Bon grenn a tout zam nan menn pou diyozi m fèk kare ap viv e m fèk kare touye m poko janm touye wè la m pa baw manti m sot met 4 tiye krezen pou ou la vin dèyè yo vin dèyè yo wè tèt yo talè m talè la m pral voye tèt yo ba ou. Kòm ou di ou pa gen youn nan nèg ou yo k viktim e nou k viktim kaka k nan menw. Nou gen foto yo sak viktim yo n gen foto yo. Gyèt manmanw. Nou gen foto sak viktim yo. Chen mechan wè la m pap baw manti. Pote boure pa kache. Ou tande vini pa kache. Tou pote n pa pase sou fyèl ou n pap rete. Si tèlman chen mechan dwòl, y ap frape avèk non ba, lapolis met kontab a sans inik. Bis pa ka mache, kamyonèt pa ka mache. Malere pa ka viv. Kòman sa? Lè nou menm lè n nan lari, sa pa fèt. Lè nou menm nan lari, nou pwoteje nou pwoteje tout malere. Si yon si yon malere pran yon bal nan men nou, nan afwontman, si l kanpe nan yon koridò, kout bal la ka chape pran l. Men nou menm nou pa tire malere konsa. Fok nou toujou ap tande tete a di konsa tete a di ti gason toujou mache brete sou pye a anben mwen menm pa gen 2 men lè yap dil ti gason gen ti bout djed la dil e mwen menm djed mwen pa janm grandi li pa janm rive vini o tel li a konsa li ye tande mwen map tann pawol tete pase che pran moun nan zòn nan la depi lèm vin nan zòn nan la nap tire kout ba èvè agoch adwat bal ap tonbe nan kay manti ou pa gen dwa yon grenn moun nan zòn nan mouri.